Ke li di menm plan ke li genyen nan yon fèy de wout ke Pierre Esperance kite nan men Madam Ducena avèk lajan a la pwi pou li kapab mete fen a la vi nou e pèmèt ke li kapab brè soup nan bòl li avèk tèt nou. An gwo, pa bliye ke Pierre Esperance se yon tip 1 ki pa konn li, ki pa janm al lekòl nan vi l, nivo l pa apwopriye a sa l ap fè kòm pwofesyon dwa moun, metye misye se dwa moun, donk ki pa janm travay nan vi l men k ap woule gwo machin ak gwo lajan. Babekyou di w ke men moun ki te konn vann li fanm. Babekyou di w li men moun ki te konn ba l sesi, men moun ki te konn ba l sela. E moun, al gade pou wè nan ki kan moun sa yo ye, moun ki konn ap bay, vann Babekyou plis ke 7 zam. E pa, e pa, e pa kouto non, e pa 9 milimèt non. Kalachnikov, AR 40, AR kisa ankò, T-swa, zam de gè. Men li di sa. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, e jan ke m toujou di l, se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, ann antre nan detay pou videyo jodi an. Voice yo, yap voye pou yo, wap tande yo, ke li di menm plan. ke li genyen nan yon fèy de wout ke Pierre Espérance kite nan men Madam Ducenat avèk lajan a lapwi pou li kapab mete fen a lavi nou e pèmèt ke li kapab brè soup nan bòl li avèk tèt nou, tèt Emmanuel Guissaint avèk Robenson Casimir e Sonel, 3 moun sa yo ki te denonse l la. Kòm li di ke bagay sa nwi l, l ap kite peyi a, l ap anvwayaye. pwoblèm de sante epi menm li kite eleman di w byen ke antrenè a gendwa pran kat wouj men ekip li a toujou sou teren an sa di ke misye gen moun atè a lajan nan men l e madam Ducena se li ki responsab pou l fè swivi dosye sa yo paske madam Ducena te kontribye nan kidnaping ki te fèt sou Shelson Sanon e nan sans sa jounen jodi a la nou di ke nou denonse bagay sa yo nou ekri tout moun pou n ekri tan nasyonal kentènasyonal. Nou denonse fèy de wout la e n anonse misye ke a pati de 23 desanm, nou pral deklanche yon mobilizasyon nasyonal pou n jwenn liberasyon Shelson Sanon paske nou ekri tout enstans deja epi nou fè konsta Shelson nan prizon an tou. Donk avoka ap travay sou dosye a pou yo estrè misye nan yon bagay, yon pwosè ke m kapab di ki fèt rapid. Donk pou ke Shelson Sanon li menm pou l vin temwanye devan laprès. ki abi ke li viktim de misye. M tap tande yon jounalis ki sou rezo yo ki te akize Pierre Esperance ki di se e manti, se abi ke l fè yon jenn gason de 23 zan sou zafè ke l te dosye ke l te mete sou li. Donk, an gwo, pa bliye ke Pierre Esperance se yon tip, 1 ki pa konn li, ki pa janm al lekòl nan vi l, nivo l pa apopriye a sa l ap fè kòm pwofesyon dwa moun, paske metye misye se dwa moun. Donk ki pa janm travay nan vil men k ap woule gwo machin ak gwo lajan. Donk si yon nèg gen dwa ba yon nèg 500 min goud epi l di l sa se pou l bwè byè, chekye l al la, men chekye a, l ap mete montan ke l vle, donk se yon nèg k ap woule sou gwo lajan. Kote l jwenn kòb sa yo fout menm? Se li k ta e li k pou di lajistis kote l jwenn li. Paske gen moun li ofri 5 mil dola meriken, 5 milyon goud, gen 17 milyon goud dapre yon lòt bay enfòmasyon. Se gwo lajan k ap woule! M ap di w tou ke pou n fini ke yo arete 2 moun pou Pierre Esperance deja. Youn Okay, ke komisè a te anonse sa, Lafaille, Jean Duckens, Gabarre, Tigwav. Yè vandredi a ki sot pase la, demen ap fè 8 jou, gen 2 lòt ankò yo arete. Answit, jenòm sa ki sot pale la a temwanye de moun ke Pierre Esperance te rekrite l pou l fè. egzaksyon sou de pezib sitwayen andedan peyi sa. Pèsonn moun pa janm kesyone abi Pè Esperans ap fè la yo. Donk nou menm nou di Pè Esperans, nou pap peye sa n pa konnen. Donk se ou k fè krim ou paske misye, misye gon machin nan men l la. Ou sonje, ou sonje e, e Mèt Kalèb te di ke kriminèl ki gen nan kan Pè Esperans la l pa ka konte. E yo pi kriminèl ke moun ki te nan pouvwa. Men se sa k ap fèt la a. Sherlson Sanon te di nan yon voice ke se Pierre Esperance menm ki pran nan biwo l avèk madam Jucena Marie Yolène Gilpuis chofè l mennen l bay jij la transfere l nan prizon nan demen maten oubyen aprè demen si landemen l al wè l nan prizon an e l di l toutotan ke w pa rekonèt sa w siyen yo ou pap janm soti se sa l ap di la donk sa misye di a se Sherlson e devan Sherlson pou l vin di l. e devan Shelson pou l vin di l li pa kab di l konsa donk lè Shelson libere Shelson pa ka libere konsa nan se yon pwosè k ap fèt e nan òdonans ki pou libere Shelson nan non Pierre Esperance ladan l pou yo tande l sou dosye a tou e sa k fè ke l kache dosye a l pa t vle misye lage men misye ap libere kanmenm. Fednel fè yon rapèl pou moun ki pa konnen dosye sa ouzimwens ki moun ki pi jèn yo dosye Shelson Sanon an ki sa l ye? Shelson Sanon se yon jenòm ke Pierre Esperance rele pou l fè l jwenn azil politik. Epi sa l fè li menm, li te gen pwoblèm avèk yon ansanm de moun ki nan gouvènman an, li tou monte dosye a pou l di se Shelson te vin temwanye. Epi l fè misye siyen, e li di misye si l pa kite peyi a tousuit, l ap mouri. E li peye otèl pou li, li ba l manje, epi li pran l mete l nan machin li avèk 3 moun ke nou menm nou kalifye de kidnaping, epi transfere misye nan prizon depi 10 an. Kòman arestasyon an fèt? Èske l mennen l nan prizon? Yo pa arete san l veye l. Eske fednè alò eske pierre esperance mennen nan prizon an dirèk kòman sa pase. Li di li di sa wi nan voice yo. Li prann nan machin li a 3 lòt moun. Mennenl bay jij la epi yo sele dosye misye prizon. Konsa wi? Wi. Konsa li fèt. Donk ou menm ou angaje w la nan batay pou pèmèt li jwenn liberasyon li se sa? Paske misye ap fè moun enjistis. Mwen menm tou m te ka nan sitiyasyon Shelson. Ou menm tou te ka ladann. Donk m pa konn Shelson men m konsyan de sak pase a. Sak pase a entèpele m. Ok. Donk mwen wè ke sa misye ap fè a se abi. Donk m al kesyone tout sa misye fè. Donk se bagay pou yo ta jete nan poubèl de listwa. E ke lajistis la dwe jije tout rapò misye fè e kondane misye a tout rapò li. Konbyen tan misye gen nan prizon la? Li antre nan prizon an premye jiyè 2013. Fè kalkil la pou wè. 2023. pral fè misye 10 lane san jije Ou gen konesans de dosye sa a? Eske se avan li fè rapò sou ou oubyen apre? M te toujou konn, m te toujou gen konesans lan, Shelson te antre an kontak avè m, li esplike m bagay la, m sansibilize nan sa, m pote sipò m avè l, e sa k fè dosye a rive la. M ekri komisè gouvèneman, m ekri lentè nasyonal, m ekri premye minis lan, li voye dosye a bay ministè lajistis. pou kapab pou lè suit nesesè. Nou fè konsta Shelson Sanon nan prizon pa yon jij de pè epi genyen yon òdonans ki pral, genyen yon egzekisyon, genyen yon rekizitwa, se pa rekizitwa non, gen yon dokiman ki pral jwenn komisè gouvèneman an pou lè suit nesesè avèk dwayen tribinal sivil la nan jou k ap vini la yo. Pyès Jansson se yon moun k ap fè politik lontan e nou konnen la gen sanksyon ki kontinye ap fèt la, ki kontinye ap fèt. Sanksyon pa kondanasyon. Dakò? Paske lè w mete yon sanksyon sou yon moun, ou mete l an fonksyon de dokimantasyon, pa vre? Mentenan, dokimantasyon an li kapab vini antre nan yon dyalektik de defans. Ok? Ou pral wè èske sa ki di yo ki se verite. Donk mwen menm panse ke moun ki gen sanksyon sou yo, yo gen dwa fè rekou. De sa ki di a. Men gon bagay pou nou sinyale. Istwa ke nèg ki a zam yo son bagay pou nou pran o serye. Paske mesye yo pa gen zam. Ayiti pa fè zam. Nou pa fè bal. Nou pa menm fè, nou pa menm fè yon jile. Ok. Menm yon kas nou pa fè. Tout soti a letranje. Fò y'al gade pwovnans yo tou. Dezyèmman, fò nou antre nan lojik pou ke. Ti mesye ka zam yo, ke l te nan tèl kan oubyen nan tèl lòt kan, fòk yo menm yo rete vivan. Malerezman gen yon moun ki mouri la Ayiti Junior ke mwen m pa t swete l mouri. Ou konn poukisa? Pou koupe fil enfòmasyon w t ap jwenn yo. Paske Babekyou di w ke menm moun ki te konn vann li, Babekyou di w li menm moun ki te konn ba l sesi, menm moun ki te konn ba l sela, E moun al gade pou wè nan ki kan moun sa yo ye moun ki konn ap bay vann babekyu plis ke 7 zam epa epa epa kouto non epa 9 milimèt non kalachnikov AR 40 AR kisa ankò T 60 zam de gè men li di sa men fòk ke gon komisyon ki pou ta mete an plas pou jwenn temwanyaj mesye sa yo. Donk, gen anpil, gen yon demach de pè k ap fèt la. Se trè byen. Men demach de pè, pou lapè a, fòk li mache a yon demach de temwanyaj. Yon komisyon de verite. Paske, lè ou tiye yon nèg ki ame, gen 50 ki vle ranplase l. Lè ou tiye tèl moun ki nan yon zòn, gen lòt sòlda ki vle ranplase l. Men pwoblèm nan pa rezoud. Pwoblèm nan ap rezoud, se lòske moun sa yo vini. M pa di pou yo, men m pa ka kondane moun, m pa jij. Pou yo tande l! E pou l di, men kote l jwenn zam, men kote l gen lajan an, men moun li te konn tiye, men krim li te konn fè, men moun yo te konn anlve, men masak ke yo te konn fè, men pou ki moun yo t ap fè l. Donk mwen renmen pou sa m di. E nan lojik sa a m enskri mwen menm. Gen yon mwayen pou tout moun sa yo chita devan lajistis. Epi, pou yo di, Se mesye entèl, se madam entèl, ki te konn ban m zam, ki te konn fè m kidnape moun, ki te konn fè tiye moun, ki te konn fè fè krim, fè m fè tout sa yo. E lè sa l ap pi bon pou peyi a alavni. Donk sa se lojik sa. Men m pa nan voye monte sou moun. M annik gade w m di w se kidnapè, ou se, ou gen sanksyon sou ou pou m pran sa kòm yon verite pou m ap voye w. Non, m pa nan lojik sa mwen menm. Oke? M pa t nan preparasyon sanksyon, m pa ka nan demach kondanasyon apati de sanksyon. M ap. kondane sa a apati de yon jijman, apati de konfwontasyon de dokiman, de fè pa devan yon tribinal konpetan an la matyè, e apati de se moman la, n ap kapab fè nou yon ide e peyi a ap soti. Se vre! Gen moun ki pap janm dakò gen lapè paske sa sèvi yo yon sous de revni. Li alimante yo. Li alimante yo nan tout sans. Donk nou menm nou di ke nou ta swete ke peyi a ki fin ansèkle pa dè zòm ame, li tout sa yo evakye, men pa yon evakyasyon pou yo kache bagay yo non, pa yon evakyasyon pou yo tiye mesye yo non, se yon evakyasyon ki dwe chita. Sou baz de jistis. Ou di gen moun sektè prive e politik. Men yo di w, nan ki sektè yo met sanksyon yo? Nan tout sektè. Sektè, sanksyon tonbe nan tout sektè. Lòm politik li gen rapò a lòm ekonomik. Lòm ekonomik li gen rapò a lòm sosyal. Sa k ta di w si Pyè Esperans ta gen asosyasyon gang? E pa manti n ap voye non. Sa k ta di w Pyè Esperans ki la pou fè dwazimen li nan gang? Ou te ka etone, ou te ka sezi. Sa k ta di w pou legliz ki chèf moral k ap preche lapè, lantant, lamoni, eksetera ta nan tranzije zam anndan konntenè? Sa k ta di w pou de sitwayen ki di yo se dyaspora k renmen peyi an, yon sèl sitwayen ki s on Ayisyen? E 77 zam wi l antre nan peyi a. Y ap jije l aktyèlman la Etazini. Men si chak zam sa yo tiye 10 moun. Si gen 20 moun konsa kap antre zam nan de peyi sa. Wè konbyen zam ki gen nan men moun. Yo di gen 3000 zam. Men e fo gen plis ke sa. Gen de enfòmasyon depatman deta kòm kwa yo ta di gen moun ta sou lis la. Se konfime ou pa wè sa mesye? Bon depi lè pè esperans tal fè bagay li a. Te gen de bagay ki te di men men pa nan afè. M pa nan afè ni zam, ni gang, ni sesi. E sa ke mwen di w ankò. M pa dakò nèg a zam yo mouri. Se pou limyè a ka fèt. Si yon nonm site kèlkelanswa ou konnen l site nan kèlkeswa sa l ta site, se Pyè Esperans ki fè sa. Paske l te bezwen imaj mwen, imaj Jovenel pou l t al fè kòb. Men bagay la, e sa fè nou di ke nou enskri nan demach pou fè limyè sou li. Ou pa wè l ap l ap mawon pwosè yo, l ap mawon tout sa ki dwe di. Donk nou menm nou pa gen anyen pou n wè ni de prè ni de lwen a sa Pyè Esperans di. E nou menm tou, nou pa la pou n mete sanksyon sou moun, nou pa la pou n akize kèlkelanswa moun ki gen sanksyon sou li. E mwen di w ankò, san akizasyon, pa kondanasyon. Donk limyè ka toujou fèt, men nou swete ke mesye ki gen zam yo, fòk ke yo ta ede lajistis, ede larepiblik pou di yo men moun ki konn ba yo zam, lajan, manje, ze, eksetera, chèz, machin. Ki pou di, kote yo te, kisa, poukisa yo te konn ba yo sa, pou tiye moun, pou asasine moun, pou fè anlèvman, pou fè kidnapin. Nou menm nou klè, e pèsonn nèg ki enplike nan zak sa yo, pa ka kondane mesye sa yo. Li pa ka kondane yo, paske se ou ki konn alimante li. Ou pa ka kondane li. Ok, ou pa ka kondane, mwen m pa konn alimante yo, e m pa p kondane yo. M pa konn alimante kèlkenswa chèf de gang, oubyen nèg ame, m pa ka, m pa alimante yo, m pa konn gen rapò avè yo, m pa konn pale avè yo. Men mwen menm, m ap pran pozisyon pou peyi m, mwen mwen di yo ke yo menm yo de viktim yo ye, nèg a kòl, nèg a kravèt, nèg a soutàn, nèg ki gen tout sa yo gen sou yo ki pou fè yo soti nan yon estrikti, nan yon chan, fòk lajistis kesyone yo tou, paske sa fè peyi a mal, jounalis mouri, pèsonn moun pa epanye, jounalis, jèn, etidyan, pwofesè, doktè, tout moun viktim anndan peyi sa, e jounen jodi a la, ou pa ka deplase sou 3 kilomèt anndan yon vil, ki se kapital peyi Dayiti. Al gade pou wè, mesye k ap fè deblozay yo, yo pa fèt Pòtoprens, menm jan avè m. Yo soti nan lè pwovens. Men si w vin nan yon zòn, ou vin aprann, ou vin etidye, ou vin lekòl, se yon zòn pou ta anobli, pou ta devlope, pou ta ede avanse, men ou bloke peyi a. Donk fò n kesyone sa, gen yon konpòteman, gen yon mantalite ki devlope k pa kòrèk nan sans sa. Se nan sans sa nou di. ke la jistis fè travay li, kelke sa kote jistis la ap soti, e answit pou ke mesye sa yo ki gen zam nan pa kouri touye yo, paske si nou touye yo nap koupe fil enfòmasyon pou nou rezoud pwoblèm nan efektivman. Mèsi. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!